Kout bal fè mikalaw nan Petyonvil yè swa. Nan zòn ki rele Dyèg, granmoun kou timoun se anba kabann yo oblije kache. lè wap tande son kout bal sa yo pèp ayisyen atravè divès videyo, voice ki rive jwenn nou, franchman wap poze tèt ou kesyon èske peyi dayiti nan gè? Sitiyasyon an konplike pou moun kap viv nan zòn sa, nou pral fè w tande rale chèz ou. Aprè bandi fin kidnape pdg RCH 2000, ebyen medam matmwazèl e mesye, yo egzije fanmi pdg a pou liberasyon l yon total de 1,5 milyon de dola ameriken. Komisè Muscadin bò kote pa l frape fò nan Gran Sid. Frè e sè byeneme, nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, madanm youn nan sòlda gang Izo yo ta anba kòd. Rale chèz ou. Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonsoir tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w Fouco. Nan komin Petyonvil, zòn Meyòt, Dyèg, popilasyon an pase move moman yè swa. Depi onzè pèp ayisyen, kout bal kòmanse chante. Tout inè kout bal pi rèd. Moun se kouche atè, kouche anba kabann pou yo pa viktim. Nou kapab raple nou nan jou pase yo, nan zòn Dyèg, bandi Baz Kraze Baryè ki sou kontwòl gang Vitelòm te monte boule divès machin nan zòn sila. Ebyen yè swa, popilasyon an pase move moman ankò yon lòt fwa. Anpil moun ap rele, anpil moun ap lanse SOS atravè rezo sosyal yo pou mande Leta silvouplè fon bagay pwiske yo pa kapab ankò. Medam, matmwazèl e se mesye, Ann tande non kòman sa te yè swa nan zòn Dyèg franchman bagay yo konplike nan peyi Dayiti pou tout bon. Aprè aksyon sa, anpil moun leve maten an ap poze kesyon, Eske dirijan yo ap kite rèv chèf gang Izo, chèf gang Vitelòm, Ti Lapli, Ti Makak, G9, tout mesye ki ame yo, eske yo ap kite rèv yo reyalize? Eske yo ap kite yo pran tout peyi a an otaj? Sa ki pase Petyonvil yèswa, frè e sè byeneme, se pa ti koze piti ditou. Entènèt la wouj tout moun ap mande anmweyy sekou yo paka konprann sa kap pase nan zòn Dyèg tèlman bal ap chante. E selon enfòmasyon ki rive jwenn nou rezon ki ta lakòz kout bal chante konsa yè swa nan zòn Dyèg ansanm avèk Meyòt frèzesè byeneme ebyen sa ki pase Nèg ak zam yo vle fè konprann genyen enfòmatè lapolis ki te debake nan zòn nan pou vin chèche enfòmasyon aprè ke yo te fin mete dife nan plizyè machin nan jou pase yo. Ebyen, mesye sa yo tonbe fè dezòd, tonbe tire katouch, anpeche popilasyon an dòmi, yo ap chèche enfòmatè. Ou kwè se koze? Bon, medam, matmwazèl e mesye, nou konprann rezon ki fè peyi Dayiti rive nan kafou l ye la a. Men m ap klè ansanm avèk nou, san èd popilasyon an, lapolis pap ka arive mete sekirite. Popilasyon an, silvouplè, redi zòrèy lapolis, fòse lapolis pou ke li pran responsabilite l. Nou kapab raple nou nan jou pase yo, sa mesye dam ki sou pouvwa a kounya a te di. Donk, rete ap mande yo sekirite, yo pap janm ban nou sekirite paske yo pa gen sekirite pou ban nou. men nou kapab fè yon sèl ansanm avèk lapolis pou nou arive mete lapè nan divès zòn kote bandi ap fè aktyalite. Nou kapab raple nou, André Michel te di, si pou l pa ta voye Jovenel Moïse ale, l ap redui peyi a an sann. E redui peyi a an sann, frèzesè byenneme, Se fè mwen menm ansanm avè ou pa ka fonksyone. Se lè gang anpeche nou dòmi. Se lè gang ap mete nou deyò. Se lè gang ap touye pitit nou. Se lè peyi a, gade n tout kote ou pase se gang ou pa ka respire. Ebyen se konsa yo redui peyi a an sann. Vitelòm sa ki te travay ansanm ak yo, Vitelòm sa ki te fè on sèl ansanm ak yo pou te touye prezidan an. Ebyen men jounen jodi a, men Vitelòm tounen yon pikankwanna ki kwoke nan gòje moun Petyonvil, yo pa ka respire. Donk, medam, matmwazèl e mesye, si nou pa mete pye nou nan dlo pou ke nou jwenn yon solisyon ansanm avèk ensekirite sa, moun sa yo n ap tann, pa gen anyen yo pral fè pou nou. E raple ou nan jou pase yo, André Michel te di nou klè, si se pa yon entèvansyon militè, p ap gen eleksyon, p ap gen refòm konstitisyonèl. Donk li menm se entèvansyon militè l lap tann pase l te di lentènasyonal pran responsabilite l. Nou menm pèp la si ke nou pa pran responsabilite n pou n bay mesye sa yo ki gangsterize peyi a yon leson ebyen se nou tout kap fin disparèt, se nou k pap ka dòmi, se nou k pap gen kote pou nou rete e nou kapab wè aprè asasina prezidan an li vin pi gra. Li vin pi alèz, l ap byen pase, se gwo lajan, se pil sekirite. Donk, si nou menm nou pa mete pye nou nan dlo pou nou jwenn solisyon ansanm avèk ensekirite sa, franchman, se nou menm k ap viktim. Medam, matmwazèl e mesye, apre bandi a zam fin kidnape, pdg RCH 2000 yo ale ansanm avè l e ravisè yo retounen rele fanmi an yo egzije yon total de 1,5 milyon de dola ameriken pou liberasyon pdg a. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa bon nan moman sa kote moun pral jwenn 1,5 milyon de dola. Humm ala traka, bagay la konplike. Nap fè yon kout pye nan nip kote komisè Muscadin m pa kache di w ankò yon lòt fwa frape fò. Nan moman an map klè ansanm avè w li pa lòt ke Muscadin e peyi Dayiti bezwen 10 a 15 Muscadin sitou nan moman difisil sa pou ede popilasyon pou bay popilasyon lespwa. Ebyen frè e sè byeneme, zafè yon bandi panse l ap sot kote l soti pou l travèse sid la en en gason w ap tonbe, gason w ap pran kòd le ou la fason komisè ap depoze lapat sou e menm si ou se fanm ou se madan gang kote w soti a w ap travèse deja genyen antèn sou ou jiskaske kote w rive a komisè ap rive sou ou kanmenm. Yo ap pran ou. Epi medam matmwazèl e mesye map fè ou konnen, yè gen yon ti machin ki pran direksyon sid peyi a. Plizyè eleman enfòmasyon fè konnen, ebyen ti machin sa se ta nan vilaj de Dye l soti. Gen lòt moun ki fè konnen ti machin sa se Leyogàn li soti. Men depi lè machin nan deplase sa ki enpòtan pou konnen, ebyen ta genyen fanm yon bandi andedan l. Tout machin nan ap fè wout, ebyen frèze sè byeneme, madanm nan gen yon bwa dife ki limen dè tèt li l pa janm konnen. Machin nan ap fè wout, machin nan ap travèse komin, sa w tande a, bwa dife a stil toujou rete limen dèyè tèt li. Ebyen medam, matmwazèl, zemesye, pou jiskaske dam sa a al debake fondènèg, sa w tande a, otorite debake met madanm anba kòd, aktyèlman la frères et sœurs bien aimé li nan men konpè Muscadin yo ap kestyone l yo ap kwizine l kanmenm nan jou kap vini yo nou mèt rete konekte ap genyen update sou dosye sa. Silvouplè mes chers dirigeants donk gade sa nou kapab fè pou moun Dyèg pase sitiyasyon an ekstrèmeman konplike Frè e sè byeneme, moman se yon moman ki difisil, m ap mande nou youn pou nou sipòte lòt, pou nou youn konprann lòt, an nou tout met tèt nou ansanm paske se nan tèt ansanm n ap arive jwenn solisyon avèk ensekirite sa k ap boulvèse peyi a. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondje. paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Sonje ekri sou nimewo 305 731 67 42 pou fè pati de Fan Club Fouco 509. Mwen renmen w anpil, bon semèn e bon dimanch, bizou bizou, n ap kwaze pita pou yon lòt videyo.